Zanmi entènèt kòman nou ye? Non pam se Racy nou konn sa l ye deja depi nou wè m antre nan lè sa lakay nou nou deja konn ki sak pral pase la se bèl bagay nèt ki pral fèt nou pral pale koze serye bagay granmoun timoun ki jwe met granmoun sou Ou gen dwa wè bab ou blanch ou poko granmoun paske granmoun nan e la l ye tande. Se konsa zanmi entènèt kòman nou ye m espere nou anfòm se entegre zòn pa w ki antre lakay ou an gran jan rasi retounen li ale l tounen jodi a nou pral gen yon ti emisyon trè koul trè rilaks bagay bagay serye kòm dabitid nou toujou fè l. e nou pa gen strès nan bagay nap fè yo nou menm paske nou konn kisa nap fè ou konprann sa vle di sa nap fè a se nou k gen kontwòl li se pa yon moun ki ap di nou rasi fè sa rasi pa fè sa jou m pa vle fè sa m pap fè sa mwen menm se konsa l ye pa kite moun mennen nou pa swiv moun san nou pa konnen sa moun ap fè hein nou konnen mwen m toujou ap pale avè nou on jan An granmoun pa janm swiv moun, gen moun kap tann ide moun pou yo pran desizyon, sa vle di ou pa granmoun tèt ou, si wap tann ide moun, jodi a m gen sa poum di nou, moun kap folowe moun nan sans e sa moun nan ap di a e li lap swiv apre sa poul ka pa poul ka deside pou tèt pal, ou paka fèl konsa, si wap koute inyon 109 ou pap ka fèl konsa nou pap dakò, Sipoze met granmoun sou ou tonton. Rasi pa dakò sa. Ou konprann? Se met granmoun sou ou, met bagay nan tèt ou, epi konn sa w ap fè epi tou fè sa w gen pou fè, pa swiv moun. Pa swiv moun nan sa moun ap fè. Ou ka akonpanye yon moun men pa swiv li. Konprann? Fè sa w konnen w ka fè. Pa fè sa w konnen w pa ka fè. Pa swiv moun, tann moun ap fin pale, apre sa w menm w ap deside. Poukisa? Pa granmoun nan tèt ou? Ou pa ka reflechi pou tèt ou? Yon timoun ou ye? Hein? Si se yon timoun ou ye, ok, bon. Tankou yo di bò lakay mwen, timoun pa antre nan jandam. Hein? Timoun pa antre nan jandam, se entegre zòn paw ki antre lakay ou nou pral fè emisyon yon lòt jan la nou pral fè w koute mesye piram nan yon fason kap ba nou yon ti blag avan nou kòmanse emisyon an ale. Gen kòd anvan lè wi ti frè mwen k diw mwen sèl a pale de ou pou dayè depi konnye ou deja bout peyi blan ap fin souse sanw pou san lèt ou kadav. Wi souse sanm. Piram lonje men w banm yon bay. Se doktè ou ye papa. Konsiltasyon gratis. Ou leve a. Men, èske ou wè jan men w ap tranble? Depi kilè w gen latranblad mal kadi sa sou ou? Depi nan peyi m te toujou konsa. Ou manti. Isit se mwen k zanmi w, se mwen k fanmi w. Se pou w pale ak mwen. Depi 3 mwa. Ou pa wè. Depi 3 mwa malad ou pa di anyen. Ou rayi tèt ou. Pou byen di ou, m pa malad. Se dwèt mwen ki tanzantan frenmrenmle tankou preuz bwa. Depi jou m ap travay sou yon machin otomatik k ap konprese kawotchou. Ap konpè se kawotchou kap konpè se viw ou konn travay machin sa lè w feraye sou li twò lontan. Ou vin vye anvan lè w. Ou vin soud, ou vin gaga lè l fin mafreze w, li prije w, li kokobe w anvan l choute w. An final, li voye w remize nan w kwen pou bèkèkè. Hiram, wap redi bwote chay lou nan New York jouk ou kase ploe demout epi ou kontan. Gouvènman an ap pwomnen ranmase tout vye djòb lòt moun refize fè. Ou s on bèf k ap dòmi debou. M ap rele nan tè toujou pou w reveye. M ap travay ou jouk lwa grabinay monte nan tèt ou. M ap sekwe w Nèg yo pale fran a bon. Wa ta chita vann kouray mesi pou gremesi. On jou wa konn valè ou, wa konn pèz ou. Sa pa gade ou, se pa pwoblèm ou sa. Sa gade m. Vle pa vle nou mare sosis nou ansanm. N ap vwayaje jouk nou rive nan dènye bout rèv nou. Jouk nou mouri. Lòt moun ap pouswiv nan plas nou. M poko prèt pou m monte nan peyi san chapo. Se konsa nou t ap amize nou avèk Piram, nou pa p rete twòp. Sa vle di nou fè ti modèl sa yo pou nou ka mete yon ti kè kontan nan wikenn nan. Wikenn se wikenn, vandredi l ye. Kankou Piram di, lajan l pouse kòn ak djondjon. Men kèlè, e nan peyi isit, l ap tann pou l gen yon milyon ven. Bon, nèg sa yo, yon nèg ki travay anpil, e Piram kòm yon atis serye. Paix à son âme Yon sans kòm konsa tou nap di Paix à son âme à Alcibiade Paix à son âme Nèg sa yo travay nan kominote a pou yo ta kite pitit yo chita byen Madanm yo fanmi yo byen men Peyi Dayiti pa fè w bagay konsa se koule l koule w se pye yo met sou kou w nan peyi a Se ou k pou met granmoun sou ou Heheheh E sa Racia ap di nou an hein. Se met granmoun sou nou pou nou fè bagay serye, pou nou fè kòb met nan pòch nou, pa fè tenten moun ap drene nou, ap swiv moun fè nou fè tenten epitou lè n ap baye kankou piram ap di e doktè w ye papa e doktè w ye e konsa bagay yo ye bon jodi a nou gen yon tèm spesyal kankou piram di m ap travay ou Jouk kaske w reveye! Map travay nou jiskaske nou retire san zonbi sa sou nou Ayiti. Hein! Ayisyen gon san zonbi sou yo. Bagay mal selman k nan mouda tet nou. Ou konprann? Pa gen byen menm, nou pa wè byen pou pwochen nou ditou. Jan peyi a prale la monchè, si gen moun ki te gen wè byen pou pwochen yo, m panse peyi a tap bèl, nou tap gon bèl peyi, tout moun tap viv byen, nou gen pil aj tout kote nan peyi a. Men. Ou pa ka al nan plaj non. Ou pa ka fè wonn pòt nan vil la. Ensekirite, mizè nan mouda nou. Tout bagay nou nan mouda nou. Se sa l ye, hein. Eh, li pa lòt kote non. Pwoblèm yo pa nan tèt pa nou non, nou menm Ayisyen. Pwoblèm nou nan mouda nou. Eh, kankou nèg la di, sa k pa kontan. Sak pa kontan Yes bon Nou di tout moun inyon 109 yo mèsi anpil Abòne nou yo nou diw mèsi anpil Moun ki kòmante videyo nou yo Nou di one love Moun ki toujou ap swiv rasi yo Nou diw mèsi anpil chapo ba Pa neglije pa neglije pataje videyo yo Se yon anti stress nou fè dèfwa. Nou gen yon emisyon k tou cho la ki rele Taktik Cho. E si e te vre? Se yon bagay ki kòmanse pran vil la. Yon sèl emisyon m fè, emisyon an gaye wonn nan. Anpil kouri, anpil kouri nan vil la pou emisyon sa a. Gen nèg ki, ou konprann? Anpil kaka chat pral deyò. Tankou nèg yo di nou menm boy kote n sòti kaka chat pa ret anndan kay paske kaka chat la depi santi wap pran sant li li gon sant santi li bay yon sant santi nap met tout kaka chat deyò nan cho a ki rele taktik cho trip nap trip e si e te vre son cho nou ap eseye fè le dimanch Pou nou de, de, defoule nou, retire, retire stress lakay nou pou nou ri, pran ti gròg nou tou dèfwa, konprann? Se sa l ye, vi a pa gen twòp konplikasyon ladan l. Pa gen anyen n ap kache, konprann? Rasi a e konsa l ye li menm. Pa, pa gen anyen m ap kache. Map ka heur bagay map ka heur tankou moun yo di nèg ki konn di sa bicha chapo ba pou bicha nèg sa yo travay anpil nan kominote a konprann pou nèg yo met tèt yo nan yon nivo sa yo e modèl nèg sa yo ye konprann emisyon entegrasyon nou konnen son emisyon nou pale de tou e de ryen epi nou pale jis plis motivasyon biznis epi tou. Met tèt ou anfòm, se sa emisyon an ye. Di sa w ka fè nan zòn ou, ki sa w wè ki ta dwe fèt, ki sa w wè k nesesite. Ou kankou nou toujou di a, ou ka rele pou w patisipe nan show a. Men menm si m panse m p ap ka pran apèl pou jodi a. Ou konprann? E m p ap ka pran apèl. Men yon lòt, petèt lòt semèn lè m kapab m a pran apèl. E nan stil sa, jodi a m pa deside pran apèl. Eske m ka pran kèk apèl? M ka pran kèk ti bagay kanmenm. M pa ko konnen, m ap, m ap. Sa depan de jan m santi m. Ou konprann? Sa depan de imè a mwen. Ou konprann? Antouka, men sa ki emisyon, sa rele entegre zòn pa w. Se yon emisyon nou fè pou nou ba w lapawòl. Son emisyon nou fè pou di sak nan tèt ou, sak nan zòn ou, sak nesesite nan nan kanton w, nan kwen kote w ye paske nou konnen entènèt la li gras a Dye li ba nou fòs sa, li ba nou pouvwa sa, moun tout kote ka wè nou tout kote menm si nèg a monte sou yon tonm pou l ka jwenn òd lan l ap wè nou. Nou konn bagay yo nou menm e nèg la nèg la andeyò nou sòti nan fon fen mòn konprann se sa nou konn kòman bagay yo ye lè w pase dèyè mòn sa ou pa jwenn sinyal lè w al sou ti bit mòn nan ou monte sou tèt tonm nan epi sinyal ou monte ya epi ou konekte ou di hey ou te vann bèf la tèt chaje. Ou konprann vann 3 ti bèf pou achte yon moto konsa bagay yo ye wap vann 3 ti bèf pou achte yon moto ou tande la pa gen bagay yo ou pran kanton an nèt nan men moun yo e moto kap fè bri tout kote vwonn bourik ap repoze kounya milèt tout bagay sa yo ap repoze yon kote. Se sa nap pale nou renmen nèg andeyò nou e nou konn ba yo kounya moto bay m wè yo sele ma kilè sa m al yon kote menn nèg yo sele moto met sak pay kikikikk pral achte eh sa a bèl bèl bagay nèt teknoloji li ye wi se sa e sa e tout se teknoloji lontan pat gen pil moto sa yo wan nou nou byen kontan son son sòt de davansman li ye tou paske zòn rekile yo te gen anpil difikilte dèfwa pou apwovizyone tèt yo fò moun nan menm si toujou gen moun nan ki itilize animo sa yo e men sa son bagay ke nou nou wè ki nou wèl de bon òy se jis Fò nèg yo fè bagay yo avèk plis sekirite. Lè nèg a sele moto l, li met 7, 8 galon sou li, li pa al achte. Ou konprann? Li pral nan dlo. Oubyen m pa konnen sa l pral fè a. Ou wè l met 2 sak chabon sou li, deyò. Moto l rèd, l ap bay gaz nan tout kwen. Wonn, wonn, wonn. Men bagay sa a kraze anpil ponyèt moun. Li kraze anpil pye moto. Boule bouda moun. konprann antouka rasi ou pale trop detay nan show a ou konprann ou paka pale koze sa yo koze sa yo pa pou moun tande se koze moun andeyo sa ye rasi pou sa wap pale bay sa yo sou youtube hein oh mwen m te ka reponn ou rasi granmoun li fè sal vle hein rasi granmoun. Li di, li di, li di sa l santi, kote l sòti se sa l ap pale. Ay nèg k ap vin pran m pran bòz m se nèg e ou konprann, m se yon nèg ki sesi m se la, m konn kote m sòti hein. Se bon nèg andeyò m ye, sa m pa ka neglije l paske lè m al andeyò m santi m, m santi m byen. Ou konprann? Depi m Pòtoprens. nan yon lòt vil m pa twò byen map mande kilè poum tounen nan kanton m kilè poum tounen nan baz mwen poum tande kò kap chante koukouyoukou konprann ti kabrit ap rele bè ti bèf menm se pa pale heheheheh ya se lè sa m santim alèz m boukannen yon 3 mayi 3 lam 2 3 patat konprann poum pase anba anba lasibab mwen. Bon, kite kantik pran kriyè, nou bay kèk ti blag nan cho a jodi a la, nou pale nan stil. Nèg, m ap salye kèk nèg. M ap salye e Dèlbren Kare nan, afè pa m. Nèg Fondèblan an, kòman w ye nèg pa, sa se bòs mwen. Dèlbren, bon bagay kouzen pa m. Ou konprann? Menm si nou pa pale souvan men, m toujou panse avè w men. Nou pa gen tan, dèfwa m konnen w s on nèg k ap kouri, kenbe la. Hein Ti bren sa kap fèt Nou la nou la nou la Map salye gwo louko Gwo louko Nèg fondèblan Nèg sa yo nèg fondèblan map big up la nèt E map salye Boss Gistav afè pam Hein Nèg sa yo nèg fondèblan yo ye Nèg sa yo achte lajan fondèblan lajan kontan Louko gwo vant Hehehehe Wa fawouchè bon nèg sa yo rele Louko a Nap salye ti bòs Jojo Sak gen la ti bòs pam ti bòs pam Ti bòs pam sa kap fèt Nou la nou kenbe Nap kenbe nap kenbe ok Nap salye kiyès ankò nap salye Hein kiyès ankò Map salye Willy Nèg sa yo toujou big up show a Willy depi dimini Nan kwen lakou pa nou Dimini. Nèg gran gwav yo Kote nou kote nou Sispann kache kò nou bay bann moun Nou we sot gran gwav wap kache Ou pè moun Fè kankou rasi Konprann Pa tout nèg ki ka fè tankou m tou paske ou konprann sa vle di Fòk ou fòk ou Fòk ou gen granmoun sou ou pou fè kankou rasi Fòk sot nan lakou ou leve nan gran lakou Ou konprann? Fò w leve nan gran lakou w, nan gran bitasyon, pou w fè tankou m. Ou konprann? Se pa kòb ki fè moun, hein. Se pa lajan sèlman k fè moun. Lajan jwe yon wòl. Ou konprann? Pa kite lajan mennen nou. Si nou koute lajan k ap mennen nou, nou ka wè lajan ap pase, e nou menm nou pase yon lòt kote, e lajan pa vin nan pòch nou, li vin nan pòch. Rasi dwat hahahaha ye ye ye se konsa nap fèl paske nou pap kite lajan mennen nou se moun dabò bagay yo ye se moun dabò apresa lajan ap vini hehehe lajan ap vini ou konprann lè w cho wap pran kòb la ou fon ti van avèl konsa ya tankou m di nou nou menm fanatik inyon 109 yo kèlkeswa sa nap fè pa met kòb la davans pa met kòb la devan. Bati relasyon moun ak moun nan sou respè, depi moun nan ka respekte w, toujou bat pou gade kenbe tèt ou wo, pa fè bagay ki dwòl nan vil la, kenbe tèt ou wo, rete avèk dinyite w, se sak pou fè w yon moun, konprann? Si w pa gen dinyite, gen anpil bagay ou pap ka fè, konprann? Tankou nou tap fè emisyon dènyèman, si w son nèg ki kowonpi. Roland ou gen dwèt siperyè dwèt long gen anpil bagay ki pap ka rive sou ou ou konprann gen anpil bagay ou pap ka fè paske ou gen defo ki pa sosyab defo sa yo pa sosyab paske tout moun gen defo ou konprann men defo dwèt siperyè a ou konprann li pap mennen w sou bon wout menm. Ahh defo dwèt dwèt long dwèt siperyè a fè kout gidon ou panse ou pral bon sou moun wè sa moun ap fè ki mal ou menm wal eseye fèl tou e ou kap wèl ou menm a tout moun wap kopye a e ou kap wèl fè sa ki byen toujou rete pozitif toujou kenbe dinite nou se sak pou kenbe ki pou mennenw lwen pa janm bat ba. sou sa w kwè. Depi w konnen sa w kwè a, ou konprann li byen, pa met tèt nou nan erè tou. Defwa ou ka avanse yon bagay ou kwè ladan l epi tou se pa reyalite a, ou ap dream kankou moun yo di nan anglè a, ou ap dream, ou nan rèv. Fò w met tèt ou, met bagay nan tèt ou pou yon enbesil ap pale avè w. Paske gen nèg ki toujou pran pòz yo konnen, yo fò. Lè konsa ou ret saj ou menm, ou pa di anyen. Ou konprann? Ou ret saj! W ap koute, w ap aprann, w ap fè lekti de moun nan. W ap kite l spekile. Lè sa a, ou ka anvayi l pi byen. Konprann? Sa vle di, fòk ou gen yon kapasite pou w ka fè sa tou men se pa di jou o landmen. Se ti travay pou nou travay pou sa, se nan travay wap reyisi. Pa travay ou pap ka reyisi ti gason, ti madanm. Fò travay pou jwenn sa w bezwen. E travay la se pa kòm si di jou o landmen hein. Travay la se yon bagay ki fèt etap pa etap. Fò ou pa, si wap brile etap, wap sote echèl wap desann anba ankò. Si w prese. Wap desann anba ankò, wap tounen anba, ou konprann? E sak pi di a, e lè w sot, e lè w sot anlè wap desann. Hein! Ou konn wè yon nèg ki te gen lajan yon lè epi tou li pa gen kòb ankò? Se sak di a man. Bat pou wap monte pito olye ke w sot anlè wap desann. Sa a li pap lap kraze moral ou lap kraze w nèt jiskaske ou ka menm ou ka blakawout tèt ou pou kò w non sans yes man sa vle di nou menm ti jèn gason pa presipite pa wè fòk ou tap deja ap mennen se pa sa k lavi a man lavi a se travay li ye pa wè fòk ou te deja ap mennen Pou wap mennen kisa w te fè pou sa hein kisa w te fè pou tap mennen se pa jus wan li t leve jodi a ou te gentan fok ou te gentan gran nèg fok ou te gentan gen tèl machin fok te gentan gen konbyen moto kankou nèg yo di a fok te gentan gen konbyen bèf non konbyen kabrit konbyen bourik non e pa konsa sa ye fok w komanse anba pou w monte Pa fè tanta sou sa moun genyen, pa fè lanbisyon. Gen lanbisyon pou travay, met kouraj ou, met fòs ou. Konprann? Se sa k pou ba w bon kòb. Lè w ap manje ou santi w manje ak kè poze. Ke lè w ap met may nan yon sans, bagay wong w ap fè pou w ka fè kòb. Nou menm ti jenn gason, m konnen lavi a pa dous pou nou lakay. Mwen menm tou lavi a pa dous pou mwen. Konprann? Tankou m toujou di si nou ap swiv Union 109 TV, n ap wè mwen menm m dekri vi m la, kote m pase pou m manje, konprann, pou m, pou m, pou si m gen, si m bezwen yon 50 goud pou m ka jwenn li. Se pa rete ap gade epitou ap fè tenten, pèdi tan pou ryen, sa p ap itil ou anyen. Chèche yon bagay ou fè. Chèche yon bagay pou fè ki pou kenbe may ou motive epitou ki ka sèvi ou. Bon, jodi a nap pale de motivasyon nan emisyon an. Yes, se de sa nou pral pale plis. Motivasyon, kisa ki motivasyon an? Ki lè yon moun motive? Kisa ki fè yon moun motive? Kisa li ye motivasyon an? Si w pa gen motivasyon, kisa sa ka fè w tou? Si w pa motive pou w fè yon bagay, kisa sa ka fè? Se sa, se tèm emisyon an, se motivasyon li ye jodi a. Nou pap defini yon pakèt franse, nou pa pral chache defini yon pakèt pawòl, men nou menm ki konn sa k rele motivasyon, nou konnen lè nou motive kisa sa ka fè lakay pa nou, n ap eseye pataje sa avèk ou menm ki ap gade Union 109 TV, Rasi. Se mwen yo rele ras ya men m pa kout non Yon nèg ki konprann M mezire 60 e preske 81 Konbyen santi sa 80 Hein Konbyen m mezire ankò Se yon mèt yon mèt konbyen yon mèt 80 Bon m pa kout Se yon bèl rasi m ye Gade yon bèl rasi Hein Gade yon bèl rasi Fayidon Afè pa m Nèg Leyogàn Big brother m koman w ye man. Abdias! Nèg Sheridan! Nèg lonbrèt! Ou konnen m pat konn kote w ye. Nèg lonbrèt yo! M ap salye nou nèg Leogane mwen yo. Tout nèg Leogane, nèg Gran Gwav ki ap voye chanèl la monte. Daniel! Nèg Leogane! Sa k ap fèt nèg pa? Daniel afè pam hein afè pam ou ye konprann bagay yo kenbe la pa lage on jou Abraham gen poul di sètase hein e konsa bagay la ye nap salye Nenel nèg fondè blan humm se moun pa nou nap salye moun ki kenbe chanèl la nap salye Metellus ki toujou bakòp nou ki toujou kòmante. Josephine zanmi pa nou Motivasyon lè nap pale de motivasyon sa vle di tout sa nap di a li tout se nan motivasyon lè nap di w kenbe mayo w wo a eseye sot anba pou w monte pa sot anlè pou w ap desann paske li pap bon pou ou si anlè w soti w ap desann sa vle di lap difisil pou w remonte ankò e la l pi di a lè w sot anlè w ap desann li pi difisil pou ou hein pou monte paske ou te anlè deja lè sa ou ka pral gen anpil nostaji ah ou tap byen pase ou tap sesi ou tap sela men sa ka rive ou moun ou tap mennen gen yon pwoblèm ki rive epi tou ou vin gen yon pwoblèm sa ka rive men sa depan nan ki kondisyon ou te ye se sa e nou menm ki pou konnen se kondisyon an. Si e te yon bon kondisyon, Bondye ap leve ou pi wo toujou. Nou ka pran egzanp Jòb la. Ou konprann? Se senp. Men lè ou t ap fè bagay ki wrong pou rive, se sa nou vle fè konprann, hein. Se lè ou t ap fè bagay ki wrong, ou wè ou gentan gen yon sèten nivo bagay w ap fè, men ou pa t gen yo nan bon kondisyon. Lè ou pral chite. Kounye a kankou yo di se chen k pral tranpe kasèv. Non sans eh. Nou pa ta renmen sa pou ankenn moun. E poutèt sa nap pale la. Nou ta renmen tout moun viv nòmalman, alèz man. Men epa se pa chak e pa moun ki chache chemen pou moun. Jan w wè chemen w se ou k trase l pou tèt ou. Depi lè w ti moun ou kòmanse aksyon wap fè, jan wap konpòte w, tout sa se ou kap trase chemen, se chemen w ap trase. Lavi a e sa l ye. Desizyon wap pran pou tèt ou. Menm si w ti moun ou ka ou ka wè jan w konpòte w nan yon gwoup. nan fanmi w, nan devan paran w tout sa. Gen tout bagay sa yo konte. Kijan w konpòte w. Se chemen w wap trase, se liy ou wap mete. Se ou konprann? Se konsa li ye. Sa vle di si w mal trase chemen w, ou pa bezwen atann ke lavi w pral pap pral pral yon lòt jan. Paske se ou k pou trase chemen w. E wap trase chemen an san w pa menm rann kont. Se konsa lavi a ye, wap trase l ou san w pa menm rann kont, jiskaske w rive nan yon limit pou w konprann èske sa w te fè yo te byen ou yo pat byen. Si w ka amelyore ou korije wap kapab fè sa, wap fè l si w kapab, si w gen kapasite, si w gen volonte pou fè sa. Yeah! Si w gen volonte pou fè sa, wap fè l. Men si w pa gen volonte. Ou pap ka fèl wap toujou kontinye nan erè bon erè se lè wap pèsiste nan erè a ki pi difisil an ki pi dwol e lè w konnen wap fè erè epi tou wap pèsiste ladann humm. Lè nap pale de motivasyon fòk ou gen objektif motivasyon pou motive sou yon bagay pou motive. fòk ou gon bagay ki pou motive w. Fòk, premyeman, fòk ou met on, fòk ou met on objektif a atenn pou w pran motivasyon, pou w ka motive. Se kòm nan on travay ou ye, ou bezwen, ou bezwen kòmsi pran on pwomosyon nan on sans. Fòk ou met on objektif sou travay ou a. Ki jan ou pral travay, ki strateji ou pral adopte, konprann, pou mete, pou motive tèt ou. Paske yo mete yon kritè pou gen anm sa yo rele anm pwomosyon lè wap travay yon kote. Gen sa. Gen sè gen kote ka gen kote ki konsa. E pa tout kote. Bon, lè nou di nou nou pran travay la kòm yon egzanp. Ou gen dwa ap fè yon biznis. Ou gen yon motivasyon bay tèt ou. Menm si menm si ou pa re reyisi la san pou san, fòk ou toujou bay tèt ou yon yon motivason. Yon bagay, yon bi, yon objektif. Lè w fin bay bi a, ou mete motivasyon w dèyè l. Ou t wè si l fezab tou, konprann? Fòk ou pa al fè bagay tankou moun fou, ap di ou pral fè, ou pral fè epitou ou pa menm etidye sa w pral fè a, epitou w ap fè kòve. Lè sa a w ap fè kòve! W ap fè kòve! W ap lave men w si atè. Fòk ou wè sa w ap fè a èske l fezab pou w mete motivasyon w sou li. Lè w fin wè l fezab, ou etidye tout atou wè ki ou ka itilize de fason pwòp e nòmal, lè sa ou mete ou mete motivasyon ou sou li. Motivasyon an se jan ou pouse sa w ap fè a, ou fokis, fok sa se bon mo anglè a se fokis, ou fokis sou li, tout sa w ap fè li sipoze nan peryòd de tan w ap fè l la li sipoze. Sa w ap fè yo sipoze jwe ozalantou de sa w gen pou fè a. Sa ki pou ba w plis motivasyon. Se kòmsi ou vin antoure tèt ou de menm bagay la paske, admeton mwen menm se YouTube m ap fè, ki sa m ap chèche fè? M ap chèche wè kòman pou m amelyore e videyo m yo. Fòk mwen chèche, fò m fè etid sou sa. M pa ka, se sa k pou motive m fè YouTube la. Konprann? E lè m fè l, m wè sa bay yon rezilta. Admeton si m te konn fè, se yon egzanp m ap pran, si m te konn fè 200 abòne, m wè m fè 500 abòne. Sa vin motive m plis. Sa vle di m wè m kòmanse jwenn rezilta nan bi m te mete a, nan objektif ke m genyen an. Sa vle di m vin gen plis motivasyon. Tank w ap jwenn plis rezilta e tank motivasyon w ap ogmante. Se konsa motivasyon an ye. Sa vle di tank w ap jwenn plis rezilta, w ap gen plis angouman, kankou nou te ka di l. w ap gen plis anvi pou fè pou pouse nan bagay la. Men, dèfwa, rezilta yo pa vini tousuit. Fòk ou pa poto dekouraje paske gen anpil moun ki pran nan pyèj sa. Lè w ap fè yon bagay, rezilta a ka pa vin tousuit. Fòk ou pasyan e fòk ou aprann wè ki erè w fè. Se sa, si w aprann wè ki erè w fè pou w korije erè w. pou wè ki kote pou amelyore, ki kote pou ajiste tèl bagay, si se tèl konsa, si, konprann? Se sa ki pou ede w avanse nan objektif ou a. Sa vle di, si w bezwen rive d'un coup tou, panse d'un coup, wap, wap fè rèv. Se kòmsi w fin pran yon, pran kou yon gwòg la, ou santi w milyonè, ou gran nèg, epitou lè w leve depi maten, ou wè depo moun dò blanch. Se konsa n pale nou menm bay moun kap vin di n kijan pou n pale isi a Si w pa ka konprann sa n ap di a e kreyòl n ap pale nou pa di anyen ki dwòl nou pa di anyen ki deplase nou konn tout sa sa n ap di a nou konnen l konprann tout moun konn sa n ap di depi w moun dò blanch konprann bagay yo fò w konprann sak motivasyon an fòk ou gon bi pou w motive fòk ou gon bi pou w fè motivasyon mo a pou kont pa l. Sa vle di, sa vle ryen di. Pou w motive, fòk ou gon bagay ki motive w. Konprann? Se kòm si yon nèg ap koze yon fi, bon, mwen, konprann? Mwen m pa konn koze, se yon mawozo m ye. Konprann sa m ap di w la? Fòk, pou, fò w ap chèche, ou konprann, lontan nèg te konn ap chèche powèm, bagay, etidye tèl bagay pou al, pou al, kòm lè w ap pale a fi a, ou detanzantan ou rale yon ti mo ladan l pou di, ou konprann? M pa konn, nèg yo pa fè bagay konsa ankò, ou konprann? Ba yo fèt on jan rapid floup floup flap floup flap sa vle di te gon bon sa depan ou vin gon motivasyon se fi a k motive w se fi a ki bi w la men lanmou an se li k motive w paske fòk ou toujou travay sou li pou konnen lè w pral pale paske gen nèg gen nèg lè lè lè lè y ap koze a fi nèg yo e fèy bwa y ap rache konprann. M tap salye yon nèg sou track sa e m pap fè sa M anvi salye yon M gen 2 nèg m anvi salye sou sa m sot di la Nèg kap rache fèy yo Nèg la ap pale a yon fi li pa jwenn sa pou l di Lap rache fèy Humm bon lari m konn wè m konnen nou e nèg nèg nèg nèg sa map di a l konnenl byen l konnen l li konnen l byen ooh m pap site non w non baz ou konnen patnè m ou ye hahahaha e afè pam misye pa fè sa ankò ou konnen lè n te jèn ti gason bagay nèg ap nèg ap pre nap nap nap nap prepare zam nou nap fè eksperyans ou konprann antouka ann kite sa. Tankou m ba w egzanp sa yo, m ba w de egzanp sa yo, travay avèk lè w ap koze a yon fi, tout kapab se yon sijè de motivasyon. Li ka yon biznis w ap fè, ou sipoze gen yon motivasyon pou fè w fè biznis lan, avanse, konprann? Si w pa mete enèji w sou li, li p ap avanse. Ou ap fè l avèk neglijans, ou pa gen motivasyon, li p ap avanse, konprann? L ap avanse timidman. Paske lè w fokis sou biznis lan, lè w motive a. Se lè sa ou pral chèche wè ki atou ou te ka fè pou fè plis, ki atou, ki sa ou te ka jwenn la, ki sa ou te ka mete la, ki sa ou te ka kouvri la, jiskaske ou wè, ou wè biznis ou ap evolye, ou ap mache. Sa se motivasyon ou fè w fokis sou biznis ou. Pa rete ap kalblende, fè lòt detay ki p ap itil ou anyen. Gen anpil moun ki fè l. Lè w ap fè biznis lan, fò w fokis sou li, panse de biznis ou. Panse, menm si w, menm si w chita, w ap pale a yon moun, biznis ou sipoze nan tèt ou. Sa ba w fokis. Lè sa wap wap wap santi w ou nan po biznis lan, ou anndan biznis lan, wap wè tout sa kap mal mache ladan l. Wap fè kritik de biznis lan. Wap di ah ok, si w mal pale a moun tou, sa enpòtan, kankou nou gen videyo menm ki pale de kòman akeyi moun nan biznis nou. Konprann? Kòman resevwa moun nan biznis ou. Alè si w paka fè bagay sa yo, ranmwa fou ou saj kankou nou di souvan. Tan w pale franse Yo ou mèt wè ou e wè wap wè moun ap fè kòb ou menm tou ou pral fè ti kòb tou men ou pap ka fè bon kòb se konsa l ye se sak motivasyon motivasyon an fè w fokis sou sa wap fè a pou w ka jwenn yon rezilta pou w ka jwenn yon rezilta se fòk ou travay di fò w fokis tou tan w fokis wap wè ki erè w fè ki erè w pa fè ki erè w pa dwe fè paske yap vini otomatik sou ou. Lè wap fè sa w renmen. Men pou fè l, pou gen motivasyon, fòk ou fè yon bagay ke w renmen. Pase pa wè yon moun ap fè yon bagay epi tou wal fè l tou. Ou konprann? Se efò ou pral fè san yon moun ap fè l tou, men aprann fè l byen. Sa ka rive ou fè yon bagay gen, sa pa deranje si w fè yon bagay yon moun ap fè. Paske nou nan yon mond bagay ekonomik. Sa pap deranje pyès moun. Men si wap fè l mal, Pa apresa ou pral di e moun e moun ki ap fè w e moun kap fè bagay yo m konnen ayisyen konsa nou ye ou konprann ya se fè byen mete tout enfrastrikti ki nesesè pou fè bagay ou mache lè sa wap wè bagay ou ap mache byen lè sa kankou nou di a yap di o se sèvitè Bondye w ye yap di se Bondye menm kap fè biznis ou mache. Men si son lòt bagay tou se nèg bay ou konn ale kòman bagay sa rele nan yon fò yap di nèg sa e djab li genyen menm ou konprann e sa liye men yo pa konnen biznis lan gon kòd gon jan pou fè biznis mwen menm son nèg depi a 17 an map fè biznis konprann depi 17 an depim gen 17 an laj ti ba jenn ti gason m potko menm gen 18 an m kòmanse. Fè ti bras pou m viv. Paske si m pa t fè l nan epòk sa yo, m pa t ap ka viv. Se sa a hein. Paske kote m grandi a, ou gen dwa wè w ou rete yon kote, moun ka panse w alèz. Ou alèz kòm Blaise. Yo ka wè ou alèz poutan w pa alèz. Ou konprann? Se ou k pou chèche met tèt ou alèz. An m di w sa depi a disetan, mwen menm m kòmanse fè ti bras mwen. Lèm di bras sa ti komès wi li ye e pa lòt bras li ye non Nou konprann e pa bras nèg yap fè kounya a non Ti komès achte sa vann achte vann Ou konprann paske ayiti e sak kenbe peyi a e sa nou toujou di e komès Tout moun son machann Si w men w pa vle machann wap fè chèlbè Ou pap ka ri menm jan Aracii Wap frustre. Anvan n ba yo, bon, fò nou rilaks tou. Ann fè ti blag. Dèfwa, se trè enpòtan. Pa twò, twò, twò, twò, twò sevè. Dèfwa m sevè, m tèlman sevè. M pa konnen se mwen menm ki jij lan. E mwen m pa vle jij. Kiyès m pral jije? Pwòp tèt mwen? Ou konprann? Antouka, se sa nou te di, nou te gen pou nou te pale avè w jodi a sou afè motivasyon an. E se e lè w gen yon objektif, lè w gen yon bi pou w atenn, si w pa akonpanye l avèk e, si w pa akonpanye l avèk motivasyon, si w pa motive tout resous ou, si w pa motive tout resous ou dèyè bi ou genyen an, dèyè objektif ou genyen an, si w pran sa a la lejè, Li pap ou pap reyisi ladann. Se sa nou te vle fè w konprann. Se pou w mete tout fòs ou nan batay la. Menm sa yon fanm wap koze. Konprann? Se pou w woule kò w atè pou bon. Woule kò w atè. Konprann? Se sa l ye. Si se ajenou pou w mete, mete w ajenou bòs. Bagay se son bagay senp li ye se atenn ou bezwen atenn yon objektif ou konprann fòk ou konnen eske si ou mete w ajenou wap bon men gen de tankou m di w la fòk ou etidye eske si w woule kò w atè wap bon fòk ou te gentan fè kalkil sa yo eske ou gen yon ti chans premye bagay la fòk ou wè ki minimòm chans ou genyen pou bon nan sa w ap fè a. E sou li pou w travay. Minimòm chans ou genyen an, travay li. Tankou yo di, tout moun gen plizyè defo, men kalite w genyen an, fè l sòti plis, se sa k ap ede nou. Kalite w genyen an, li pou w travay ki pou kouvri defo w genyen yo. Defo yo p ap sòti, men ou ka kouvri yo avèk kalite w genyen. Se menm bagay la. Si w gen yon fanm w ap koze avè l, ou mèt al woule kò w atè bòs. Ou pa bon. Ou konnen w pap bon. Ou gentan konnen w pap bon. Ou pa bezwen sal kò w. Fè kòlè, fè bagay. Si w pa jènjan. Si w pa jènjan vre. Ou pa konn sa pou w di. Kon w wè fi a e blag w ap bay. Lougawou, yèswa te gen 3 rat ki kole. Ou bliye tout koze yo. Ou tounen yon gason djèdjè. Ou pap ka bon e Racy kap bon Lè sa e mwen kap bon men nou konn bagay yo deja Lè sa ou pap ka bon Men fok ou met may Bon may la e pa fake may Fok ou met may Fok ou sevè tou fok ou serye Sa m tap di pa sevè non fok ou serye Si w konnen trip wap trip bagay bon Wap chèche moun ki pou trip avè w. Bon sans. Men se moun serye bagay ki bezwen fè bagay serye. Ou chèche moun pou fè bagay serye. Gen sa tou wi. Tout sa ladann hein. Menm si ou wè nap fè blag nou konn kòman nap fè bagay yo hein. An granmoun toutan. Sa nap fè se li nap di. Sa nap di se li nap fè. Nou pa yon follower. Nou pap swiv pyès moun. Nap swiv modèl pa nou. Konprann se konsa li ye nou believe nan tèt nou. Nou fòme tèt nou e nou kwè nan tèt nou. Se sa l ye. Epi tou sak pa kontan. Prank mwen pa twò gwo non men, ou konprann? Kankou Michel Martelle di, Anbake! Sak pa kontan, anbake! Se konsa l ye. Atis pa m wi Michel Martelle men. Bon bagay. Yes bon se sa ki yon 109 TV a nou menm nou vin blage avèw lan yon sans men nap diw bagay serye. Se sa l ye, Inyon 109 la an granmoun ap kraze, kraze kan kontraktè pou l pase. sou bann youtube la e konsa n fèl nou fèl an fòs e nap travay pou sa au jour le jour nou pito pa dòmi konprann nou dòmi ti kras dòmi nou dòmi paske fòn fòn fòn bay lè fòn vann lè hein fòn vann lè a blan fòn travay nou gen anpil bil pou nou peye anpil bil pa jwèt bil non. Men sa pa vle di pou n pa rilaks, ou konprann? Paske tout sa n ap fè sou tè n ap kite yo sou tè, sou tè, se la n ap kite yo. So, e kankou nou te di ta la pou motivasyon, son rekonesans se yon faktè de motivasyon li ye. Si w bezwen yo rekonèt sa w ap fè a byen, fòk ou motive pou w fè l byen. Sa s, lè yo vin rek, se sa, se yon faktè de, de, de moti, e, rekonesans se yon faktè de motivasyon. Si w bezwen yo rekonèt, ou konprann sa m ap di w la? Si w bezwen yo rekonèt, ou gen la rekonesans anvè de yon bagay ke w fè, fòk ou fè l byen, e pou w fè l byen, fòk ou motive. Se sa. Sa, si w bezwen yo rekonèt sa w fè a byen, ou sipoze motive pou w fè l byen. Se tou senpleman ke sa. Apa de sa, si w ap kal blende, pran bagay yo a la lejè, on jou, on jou, l ap, jan w reflechi a, e konsa vi w ap ye. Konprann? Jan w pran l, si w pran vi w serye, l ap vin serye. Si w travay di, w ap jwenn rezilta. E konsa l toujou ye. Pa gen yon lòt bagay ke sa. Ou travay mwayen, w ap jwenn yon mwayèn rezilta. Si w travay, ou travay, ou pa travay ditou, ou p ap jwenn rezilta. Ou travay di ou travay ekstrèmeman di wap jwenn plis rezilta se sa liye lavi a se senp se konsa liye janw fèl la e konsa lap ba ou menm si mwa sa depan menm menm nan kèlkeswa nivo ou ye a konprann nèg ki milyonè li gen anpil milyon an li menm lap toujou bat poul travay pou milyonl monte monte monte monte pap vle pou milyonl desann non. Ou menm si se 50 mil ou genyen fò toujou bat pou 50 mil ou an monte, monte, monte pou kon vi stab kan menm. Si se 10 mil, si se 5 mil ou genyen, si se 50 pyas ou genyen, kontante w a sa w genyen an pou fè l monte, monte, monte, monte. Se menm bagay la. Jiskaske w ka gen yon milyon. Men si w vize milyon an, fò w travay pou li. Li pap vini konsa. Hein? Li p ap vini kankou yon klakman dwa, kankou moun yo di, pa maji. Hein? Se travay, se pou travay pou fè sa w pou gen, sa w gen pou genyen. Depi w gen objektif, ou gen rèv ou, fò w travay pou pou reyalize l. Si w pa travay, ou gen dwa ret nan rèv la sèlman. Antouka, se sa l ye, si w gen, si w gen yon rèv pou w fè, fòk ou motive dèyè rèv la pou l vin yon reyalite. Sinon. Se tan w ap pèdi. Nou pa pèdi tan nou, eseye wè sa nou ka fè pou nou amelyore kondisyon lavi nou. Non pa m se Racy e mwen menm, sa m ap fè a, se li m ap di, sa m ap di yo, se yo m ap fè. Se konsa l ye. Se Union 109 TV ki antre lakay ou. Pa neglije silvouplè. Si w kontan jan nou ap pale a, ou renmen sa n ap di a, pataje videyo a, si w renmen l, mete yon kòmantè, e abòne sou chanèl la ou menm ki poko abòne, sa ap fè nou yon plezi, konsa n ap wè, nou ka gen plis ankourajman pou nou, menm si nou ka fatige, men n ap toujou vin pou n di yon bagay ki pozitif, ki ka ede yon moun, si moun nan koute l, menm si l konnen, nou menm nou deja konnen. Chanel sa li pa pral fè eko li pa pral fè buzz paske sa nap di yo se pa bagay ki ki enterese anpil moun ou konprann e pa anpil moun ka pral sa e e kòmsi sa yo pa enpòtan gen se buzz la moun yo anvi tande buzz sa kap di sa kap ki gwo manti kap bay nan vil la e la moun yo chita se nou menm nou konnen nou pap gen nou pap gen konbyen milye vyou. sou chanèl la avèk videyo sa yo nap fè a se sak fè nou di yon moun si w vle kolabore avè nou wap pran yon bouton nan deskripsyon an si w vle fè yon jès ou ka fè yon jès avè nou konprann sa vle di nou gentan konnen videyo pa nou yo yo pa pral monetize paske pou monetize videyo a fòk l gen yon kantite yon yon pakèt view eklate. Nou pap fè buzz, nou pap nou pa gen pawòl cho nap pale. Se sa nap pale yo, se ti pawòl senp, ti moun nou ka motive moun, nou eseye fè moun yo konprann, e jèn yo sitou, ou menm kap grandi, pa kite moun mennen nou, eseye mete tèt nou nan liy pa nou, eseye pran liy nou byen, se sa yo nap pale, pou nou ka vin sitwayen responsab demen. E se paske lè konsa nou pral kapab gen kapasite pou. Lè yon moun pale avè nou pou nou konn kijan pou nou reponn moun nan. Konprann? Sa vle di se sa ki enpòtan pou mwen menm, paske sa ki enpòtan pou mwen e li map di m menm. Si se buzz la m ka fè video m fè buzz la tou men m pap pap chita sou sa twòp. Konprann? M ka m ka pale politik tou bon, m konn fè kèk ti video sou politik men nan stil pa m. M pa pral fè l menm jan a jan m wè nèg y ap fè, nèg ki bezwen vyou vyou vyou vyou vyou. preske fè moun ou konprann lè wap koute nouvèl nèg la e kòmsi ou panse gen yon dife k pran yon kote poutan pa gen anyen anyen ou konprann se jis pou vyou a e vyou a vyou a fè tèt nèg yo cho mwen menm m deja konnen m pap fè anpil vyou se pa grav se yon bagay m fè sa pou distraksyon m si vyou a vini nap di l mèsi e si l pa vini tou. Nap chèche lòt fason pou n fè kòb nou, nou menm se travay nou konn travay, se travay nap travay, sa nap fè la tou son travay li ye, paske si te gen anpil moun ki tap motive moun kap pale nan stil sa m panse kominote ayisyen an, ti ayisyen yo, ti jèn yo, m panse yo tap gen yon pakèt altènativ menm si peyi a pa respekte, pa, pa, pa ofri, ofri, peyi a pa ofri prèske gran choz, pa yo peyi a, dirijan yo, moun ki la pou ofri. e bagay ki pou mennen e devlopman nan peyi a yo pa fè djòb yo men pa gade sou sa nou menm ki jèn si son yon bagay ou ka achte pou vann ou fè 25 goud sou li fèl pa konplekse vi nou pou demen pou nou pa regrèt pou lè nap manje yon bout patat ou byen yon bout yon gato ou byen si lè nap bwè yon chanpay pou nou pa santi nou gen remò gen sa ladann tou ou konprann rete pozitif kenbe liy nou byen. Pa swiv moun, si si moun ap fè bagay di nou pa konn sa moun ap fè, pa antre nan sa nou pa konnen. Se konsèy sa mwen m te ka ba nou pou jodi a. Kenbe fèm pa lage, non pa m se Racy, m te sou Union 109 TV, nou menm nou ap pote toujou ti videyo sa yo pou kapab kenbe e may ou motive. Si w renmen videyo a, mete yon pous, si w pa renmen l tou ou ka mete yon pous konsa, sa pap deranje nou. Si w renmen l ou pa renmen l ou ka mete yon kòmantè pou di kisa w pa renmen de li, kisa w renmen de li se senp tout sa w ekri la ap enpòtan pou nou n ap konprann se sa ki ka fè nou fè lòt modèl videyo oubyen pa fè lòt videyo non sans se konsa sa vle di se sa w di nou nou menm nou ap pran egzanp sou li paske sa n ap fè a nou pataje l avèk ou men se afè pa m m ap di. Se sa map di a Wawa Dam Abdullah se feeling pam map toujou degaje men si yon moun m toujou gad kòmantè yo pou m wè si sa m ka amelyore nan sa map di a menm si se yon bon kritik menm si se yon move kritik antouka kenbe fèm pa lage e rete konekte avèk chanèl la abòne pou nenpòt lè nou lage lòt videyo paske nou gen plizyè lòt emisyon ke nou fè. sou chanèl la pou menm ou ka toujou konnen kisa kap pase sou chanèl la Sonsonn sa kap fèt nèg fondè blan afè pam kenbe la man e rete avèk lapè e nap kwaze pou yon lòt video.